Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon sou chanèl sa, enfo 24 heures sur 24, 7 jou sur 7. Pa bliye, nou konnen fòk nou toujou abone pou kapab konnen tou sa kap pase nan peyi Dayiti, les moindres details vous seront communiqués. sur votre chaîne préférée RL prod ale se parti yon ti avyon N 86 94 N kap sòti pòtoprens pou ale jakmèl alò li tonbe on appelle ça crash ebyen sa se pase dans la zone de Beauséjour nan Léogane genyen 4 moun ki mouri men te gen 6 okipan e genyen 2 survivants humm. Yon jou de sa, te genyen yon aksidan ant yon avyon, yon ti avyon byen sur, dan la komin Dansagalè, se sa, epi genyen 2 moun ki tap aprann kondi moto. Alò youn ki tap aprann kondi moto, ebyen tou 2 moun sa yo, ebyen yo menm yo aksidante, yo blese, epi moun ki te nan avyon yo menm, yo pa fè aksidan. E fòk nou di ke aprè dram sa, Son ti dram kanmenm. Y a pa mal de jan ki yo menm poste an kòmantè sur Facebook nan plen 2021 sa a mezanmi avyon ap frape a moto kòman m pral fè di pitit mwen 10 an an de sa ebyen yon avyon te frape ak yon moto an 2021 hum yon jou aprè ebyen se yon lòt dram avyon sa li menm li tonbe nan zòn Beauséjour e nan Léogane donk li te sòti Pòtoprens li prale nan zòn Jakmèl kès ki sè pase donk. Nou pa konnen twòp bagay pa rapò a aksidan sila a, men tou senpleman nou ta kapab di ke nou nan move tan paske genyen siklòn Elsa menm si li pa reprezante yon gwo danje pou peyi Dayiti men le fèt ke tanperati lan li pa fin twò nòmal ebyen sa kapab a la baz de aksidan sila a obyen eske avyon sa a ti avyon sa a eske se yon aparèy ki te kòmanse dejè. Donc vous regardez sur les photos y a pas mal de debris. Jean Batista Raymond, Dwayen pati syans jiridik nan inivèsite Sen Franswa Dasiz, Cia Delma 33, ebyen li jwenn liberasyon n. N ap raple. e yo te kidnape li 2 semèn depi li te nan men mesye 400 mawozo yo. Yo te bay yon premye vèsman de 100 mil dola. Mesye yo estime ke lajan sa a twò piti. Men pou lenstan, nou pa an mezi pou nou di w eske genyen lajan ki bay. paske fòk nou di ke te genyen mouvman pwotestasyon pa bò kote inivèsitè yo pou kapab mande liberasyon Dwayen Jean Baptiste Raymond. Antouka, m panse ke se evidan pou nou gade kòman elèv sa yo menm yo te mobilize sa ki petèt yon eleman enpòtan nan kad liberasyon. Doyen sila a. Kounya prod ou fèm tounen jounalis sa. Sou telegram ou fèm tounen jounalis. Tèt chaje. Non mèt ale ba an nou mèt. Sa gen yon semèn de sa, depi ke elèv sa yo menm yo t ap mobilize yon mannyè pou kapab pèmèt Jean Baptiste Raymond jwenn liberasyon l. Ebyen, anpil nouvèl nan la repiblik. N ap tounen toutalè pou n kapab pote plis enfòmasyon pou nou, men nou gen yon enfòmasyon cho nou pral pote ba ou talè konsa. N ap mande w pou kapab rete sou chanèl la kòm toujou. Un maximum de commentaires e pa bliye mande fanmi, zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi.